Bonjou bonswa tout moun mwen kontan ansanm avèm em gen plezi prezante n prensipal enfòmasyon sa yo pou jodi dimanch 4 desanm 2022 a pa bliye ou konekte rezo enfòmasyon an sofia tivi 83 nou prale nan koze ensekirite lapolis nan petyonvil mete anba kòd jounen jodi a la le nome jan èlimita ki se madanm ti gabi ki ensi koni e se youn nan nèg kap dirije pa gang Vitelòm nan Tòsèl la jodi a pran gwo kòd nan zòn Pènye kote l tap sikile. Yo akize l kòm youn nan moun ki nan patisipe nan zak kidnaping la ak vyòl e se sa madanm nan gen sou do l kòm gwo akizasyon e li pral reponn kesyon dcpj pou kote nap pale a la e fò m di n tou Maria ti gaby polis ap chèche l tan kon chen fou. Yon lòt kote gen yon komisè ki enstale nan komisarya petyonvil la koulya la lapolis deja deplwaye e yo pran gwo mezi poug sekirize fèt fen dane yo ki pral rive an ayiti. Yon lòt kote edo zeni frape pyel atè nan jakmèl senatè a resi pale yon lòt fwa ankò sou arestasyon bòfrè l e l pwomèt pou 2 katouch e bagay la ta pral mangonmen selon sa l rakonte. Medam mesye plis enfòmasyon ak detay se koulya la sou Sofia TV 83 men kite m kite n ak deklarasyon Edo Zeni anpil moun pral sezi tande ak lòt detay ankò nan enfòmasyon. M tande plizyè lidè dopinyon pale pou yo di si se sa, si se pou sa, tout men tout moun te dwe gen zam lakay yo. Jan peyi a ye la a, tout moun nèt te dwe gon zam lakay yo. E pa nenpòt ki zam, se si w pa kapab pou w gen revolvè. Men tout moun te gon mitrayèt lakay li, epi chaje bal, paske lò vagabon ap vini, li pap vini avèk revolvè. Li pap vini ak kout wòch pou l di w sòti m ap fout ou kout wòch. Se pete l ap pete bal nan bounda w. E se pa nenpòt ki kalib, se M4 ki nan men nèg yo. Men nou rive ka yon komèsan. ou pran de zam pou l pwoteje tèt li, ou ekspoze l devan piblik la, w avili l devan peyi an, w avili l devan. M ap gade bagay la mesye, jounal dominiken gentan pran l, Diaro Libre, Listín Diaro, tout gentan pran l mete un gran commerçant ki konn vin achte siman la, ki toujou la, vwala, ke men li, yo arete l pou yon zam ki gen. Men, se plis ke nòmal lè yon peyi dezòganize. Kòm la notre, yon peyi dezòganize kòm la notre, epi w mande m pou m rete fidèl a yon konstitisyon ki pa adapte ankò, paske kounye a m pa ka al Kafou, m pa ka al Maryani, m pa ka ale Kanaran, m pa ka al Kwadèboukè, m pa ka al ankenn kote. Men kounye a la, yè m ap gade, gen nenpòt 20 moun nèg yo tiye. Ou rele l la aswè a la, dlo l pa ka vini. Li di w pa gen gaz. Bon, pa gen pwoblèm. Lè l resi vini, vin dezè tan pita. M sot di nou la talè a, la manifestasyon ki t ap fèt Jakmèl yo. Mwen te Mayami, m konnen ke yo t ap al kay Jowèl. Tout sa m te fè, m te di Jowèl, m te di m, tout moun, sè mwen, m di li. Deplase, si yo vini, yo pa jwenn moun, kòmsi m ta di w, yo pa wè nou anlè, yo pa wè nou sou kote, yo pa wè nèg anlè, yo pa wè nèg sou kote. Moun yo petèt te ka joure, yo pa bay. Nou, bagay la eksite, nou eksite moun yo paske nou menm n ap eseye defann tèt nou paske lapolis pa ba nou defans. Enben sa k rive? Lapolis se koupab, jowèl al defann tèt li. E se prèske yon obligasyon paske yo di se mwa pou di. Yon nèg ki vin fè 40 an pou fè yon biznis. Epi kounya la, pou dè rezon ke ankenn moun pa konnen, e Joel pa nan Ariel, Joel pa nan pouvwa, Joel pa moun ki menm bezwen pouvwa, esepte Jacques ki bezwen depite, epi apre sa, Joel di li pa nan politik, epi se kay Joel, se magazen Joel pou yal krache. E makout ki te konn pote, se pa yon zam. Si w, Pye kò, yo te si, konn rele sa pye kòchon pye, pafwa. si, non, e pa pye kòchon, pye kòchon se revolvè a, 38 lan, 38 lan, e li pèw, sa se bèl zam, bon zam, full otomatik, men li pa tire gwo bal, li tire 9 milimèt, e 9 milimèt li tire, èske w konprann, m pa ka di l pa yon zam de gè, men ou pa pral nan lagè a yon 9 milimèt, kanmenm, l ap ba w yon, Avèk, avèk yon, non, wouzi an ba l e bal 9 milimèt li tire, Ya, ya. alò ou wè, ou pral nan Afganistan. Pardon. Ou pa nan Afganistan epi ou pa la Rouzi. Ou egare monchè. Nèg la pete bouda w monchè. Ou pa wè grenn bal de de gè. Bon nèg yo pa konn zam tou. Bal de gè e de fwa dwèt mwen. Si gon bal ki tire nan bal nèg Afganistan yo, nan bal m pa konn non yo, zam sa m bliye non zam nan. L ap pete mi an vin bon la. Ou pa janm wè Afganistan oubyen Irak mi kay yo. Lòt twou yo, twou grenn bal yo. Sa vle di, lò grenn bal sa a pran w, li mèt pran w lan dwèt. Ou konn sa l di w? Si w t al lekòl, men m te fè segond, m te gentan pran sa m te bezwen yo. Yo di w, yo di w, s on emoraji wi. Lè w te lekòl, yo di w, kès ki n emoraji? Ou menm ou di, w al aprann, yo di ki n emoraji? È t in pèrt de san. È t in pèrt de san koze pa la ripti dè veso sangen. M pa janm bliye l. Li te toujou, li te toujou anime m pou m repete l. Depi yo di, kès ki n emoraji? M di, bwa! Èske ou konprann? E ou wè menm nan dwèt la, l ap ba w emoraji. Tèlman l kraze tout vètèb, tout venn yo. Donk, ankò yon fwa medam di mesye, mwen dakò ke zam yo, zam gen yon ki AR 15, sa nou rele T 65 lan nou menm, men se AR 15 blan ameriken rele l, li son zam de gè ki kapab al nan lagè. Men nou dakò tou ke Ayiti est en guerre. Siw di yon nèg ki komèsan pa gen zam lakay li enben komèsan an mèt fèmen kite peyi an ale lè peyi an bon na tounen paske il fo ke nou pwoteje tèt nou il fo a la tou avan m fini sou li fòk chanm de komès pale sou li lejim defans yes il fo ke il fo ke chanm de komès pale sou il fo ke le PM Ariel Henry osi pandan l sou pouvwa pou kont li an la, e lòt semèn li pral nèt janvye pou pou kont li nèt nèt nèt, sa vle di ke li lè tout bon pou l regle kèk ti bagay, kèk ti dekrè. Sa e ti bagay ki fèt. An Texas la, ou antre anndan Texas, se lwa pa yo, se vre, ou antre anndan Ozetazini Texas, ou antre anndan kote yo vann zam, ou sòti yon Galil lanmè, yon sou dlo ou ale. Ou peye li, ou pran l ou mete l sou do w, aprè ou mete l nan machin ou, ou ale. Nèg nèg Texas ap mache ak galil nan machin yo. Se se lwa peyi an. Men mentnan, il fo ke n kò, nou pa ka pwoteje moun. Fò n bay moun dwa pwoteje tèt yo. Sa sa m renmen m, sa fè m mal, men sa pa deranje m paske je pwotèj ma famille mentnan, je pwotèj ma vie, m oblije fèmen l paske si yon nèg sot Pòtoprens, Ou byen si yo mare yon bagay, yo vin swa, e pa menm menm non, men ou pa janm konnen, si yo vin depoze yon machin nan lakou ak gen 4 mitrayèt, yo, m pa kwè y ap ban m kokayin nan, paske kokayin nan l ap difisil pou yon nèg bay li, paske pri kokayin ye kounye an, yon nèg pa, amwenske se dea menm, amwenske se politik menm, amwenske se gouvènman an menm, amwenske se yon moun ki enmi m vre k ap vin mete l. Pou sa m vle di w la, M fèmen m fèmen garaj la poutèt sa e moun pa antre nan garaj mwen moun pa vin nan radyo a tou la pa vin pakin machin nan radyo a la tou paske avoka m di menm lè yo te vin yo met yon dwòg nan machin nan depi machin nan pa pou mwen yo pa ka yo pa ka yo pa ka vrèman arete m menm konnen an ayiti m ye apa yo vin pran apa yo antre kay Joel a setè edmi lalwa di se sizè apa jij pa nan kè kanpe di lè sè m di chak si mwa, chak ennan, chak dezan wi. Donk, jij Palanke di, gen flagrans. E mwa je se ke y avè pa it flagrans. Paske flagrans, mwen di l deja, m esplike l deja. Annik antre sou liv la, mèt la pral pale sou li, si m bay manti, e y a di m. Setè edmi yo antre lakay yon nèg san manda de pèkizisyon. San manda de pèkizisyon. Ou ka antre kay yon moun san manda de pèkizisyon, se kan y a flagrans. Kan ya pa flagrans le juge de paix ne suffit pas e sa m li e pa moun ki dim li paske chak moun entèprete bagay la jan pa yo le juge de paix men men mwen konnen ne suffit pas donk tout sa yo se sa yo ki te revolte mwen e moun yo fè 7 èd tan alò m ap di la polis e la BLTS ki nou wè ke nou sòm de jans eklere e modere A la BLTS, a la aba. Paske zam yo pa gen pwoblèm. Zam yo pe sesplike. Menm lè m wè nèg yo gen 3, 4 nèg ki pale anpil de zam yo. Menm wè nèg yo ale, gen 2 gwo jounalis, se gen 2 jounalis k ap monte la tou. E kòman l sa aple? Sak Miami an m bliye non, jenn ti gason. Menm m wè l di ke Joel se nan trafik dam. Fò n pa fè sa mesye. Joel e e pou m ale nan bagay Joel la m pral di nou sak sove Joel nan piblik lan paske si w gade sou facebook la si w gade sou bagay yo sou twal la w ap wè ke lè yo te fèk arete Joel anpil moun t ap di kòmsi hey yo arete yon nèg ki t ap vann zam men lè yo met zam nan se sak pral sove Joel lè yo met zam nan tout moun retounen pou yo di mezanmi yon nèg gen biznis konsa Hein ki zam nèg a gen la pou nèg vin arete l la èske nou konprann sitou ke nou gen m tande pou di pa Teriel Teriel m kwè se ou wi ki di ke oubyen oubyen lòt Wendy Phel ki di l m pa sonje non ki di ke e sa vle di ke nou mete Joel nan menm tranp a Ti Lapli yon bagay konsa sa vle di ke non yo pa mete l nan menm tranp a Ti Lapli. E si yon nèg, pa egzanp, men menm je tè senatè de la Repiblik, komèsan, antreprenè, mè de ma vil, m oblije gen sekirite anndan lakay mwen. Kounye a ou di m pa gen gwo zam anndan lakay mwen. M poze. Paske m wè sa w fè Joel. M wè kijan w fè l avèk de zam. Men mentenan, si kèlken rant che mwen, mande Bondye padon, E atake m. Donk, mentenan, la responsabilite sou kiyès? Sou leta oubyen sou nèg k ap pale yo? La responsabilite de pwoteje ma fam, mè zanfan ki son avèk mwa, Jakmèl, che mwa, ki bò l ye? Se èske se leta k pou ba m pwoteksyon ke l p ap ba mwen? Èske y ap met yon patwouy devan lakay mwen? Yo pral di fò yo ta met yon patwouy devan kay tout moun. Donk mentenan, ki a Edo Zeni? Yon ansyen senatè. Ki a Edo Zeni? Se yon nèg ki pale, ki pale anpil. Tan kou jan m di nou nèg, nèg la di m yo ka koupe viza mwen menm, yo ka vize viza Joel, yo ka vize viza tout moun di men ki mele mwen. Men si y ap vize viza Edo, la sèl choz pou yo sè, y ap vize, y ap koupe viza m pou dyòl mwen. Yo p ap koupe viza m ni pou, ni pou touye moun, ni pou vòlè, ni pou kraze peyi, ni pou dwòg, ni pou anyen. Pou emisyon sa m fè la m pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. Donk, m te vle fè ti pati sa pou m di ke nou manyen twò ipokrit. Si nou mande yon nèg pou pa gen zam lakay li, men menm Edozeni m gen 2 solisyon. Oubyen m dakò, oubyen m pakte tout bagay mwen m vire do m m ale. Pase m pa pral kite yon nèg Vin fè masisi avèm a m pap ba nou manti. M pap al kite yon nèg vin fè dezòd anndan lakay mwen non m pap ba nou manti. M ap mouri tankou jan m te di madanm mwen te gen yon te gen yon pòs ki sòti dènyèman epi yon nèg mete yo tèlman yo bezwen atake m epi yo di se madanm mwen ki t ap pale yon fi k pale epi yo di bon Teriel Telus omwen Konprann? Sou dotre detay ke lòt zanmi an pale, m pa pral reponn paske m pa gen tan pou m reponn paske m pral ba nou manti. Si m vle, si m te vle fè bif ak misye m ap pèdi Edwozeni an. Paske fò m ta fè emisyon lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi, samdi. Bon se yon bizisman mwen, m pa kapab. Les citoyens et les citoyennes haïtiens. Les amis soi disant de la communaute internationale jiska kan yap estope vann sa jiska kan yap kanpe dezòd jeneralize sa jiska kan yap pran responsabilite yo pou ede pèp ayisyen an sòti jiska kan leta Antanke otorite etabli pou pwoteje, pou sèvir, ap pran responsablite l an favè de sèt nasyon. Nou pa ka kontinye viv konsa. Donk, alò, èske ou kapab di nou, pou jan sitiyasyon peyi a vin ye la pa rapò avèk ensekirite a, donk, kòman ou wè peyi a nan de, twa zan ankò? Mwa je le, jespè, antanke Ayisyen ki kwè nan Ayiti e ki kwè nan pèp Ayisyen e sitou dan la jenès de mon peyi, Mwen kwè trè byento ap gen yon konsyans, ap genyen yon denouvman, ap gen yon angajman sitwayen, ap gen dè zòm e dè jèn fam e dè jèn òm politik k ap depase de lè konsyans e y ap pran angajman pou mete men nan pat la e mennen Ayiti kote yo dwe mennen l la. E map remèsye Direktè Jeneral la. E map remèsye Direktè Jeneral la pou chwa ke l fè de mwen pou vin kòmande Depatman Latibonit. Se yon depatman ke m travay ladan l deja e m retounen travay ladan l. M te travay ladan l lè m deplwaye nan lapolis an 1995 e se yon onè pou mwen pou m retounen jodi a ladan l kòm Direktè Depatman. Mwen wè tout sa polisye latibonit fè deja. Mwen travay avèk nou, nou travay an sinèji, n al nan operasyon, nou konn kisa nou ka fè, nou konn kisa nou pa ka fè. Mwen wè tout efò, mwen konnen tout sakrifis ke nou fè yo. Men nou konnen sa deja. Li toujou mye pou nou fè plis. e mwen la pou ede nou fè plis. M se youn nan ajan udmo anplis nan mitan nou, youn nan ajan SDPJ anplis avèk nou. An s ki konsène lè kad, mwen konnen tout efò ke yo fè pou yo kenbe moral polisye yo. Sepandan, genyen dè ensatisfaksyon tou, paske moun yo sou wout la estime ke genyen pwoblèm yo rete e tanzantan k ap devlope, sitou nan wout.